Waw kòman nou ye frèm ak sèm yo se JFL cuisine créole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison ki rantre lakay nou mwen di nou yon gran mèsi pou konfyans nou mèsi pou bouche à l'oreille la e ke mwen wè nou kòmanse abòne Mwen pran yon ti tan tou pou m salye tout Ayisyen k ap suiv mwen Naso, Ayisyen k ap suiv mwen Bahamas, Ayisyen k ap suiv mwen Kiraso osi, mwen salye nou tout e mwen di nou yon gran mèsi, pa bliye di zanmi nou yo, pale yo de chèn nan, nou pa bezwen. Mwen gen yon zanmi ki t kòmanse avè m o debi debi debi ki t ap mande m yon yon kalmar m ap fè l, men li te ekri m li di m li gen ti pwoblèm avèk dot fri dmè, ben li tèlman jene li pa di m yo ok, Jodia m pral fè bokou de kwizin aktyalize pou nou byen fasil men aktyalize la vrèman bon Premye sam pral fè pou nou m pral kit yon bagay yo rele moul ok m pral prepare moul pou nou ok Wana sa se yon premye fri de mer osi pou fè yon moul se yon bagay ki trè senp ok Kounya la gon bagay m pral di nou k trè enpòtan jodia la mwen pral itilize sèlman bagay ke nou posede ki ranplase kajan nou konn wèm mete ki ranplase paprika jus avèk pwodwi natirèl ke nou posede lakay nou kounya pou mwen fè moul lan moul lan se sa wè son ti kokiy yo relel moul ok loske wap fèl pou la ou annik pasel sou lo pou moul lan bon fòk li fème si moul lan ouvè sèke li gon pwoblèm li pa bon li pata sipoze manjab avle di bèt yo gentan mouri lka gen move san ok. Kounya la mwen fè yon mwen mete yon ti bè nan chodyè mwen mwen pral fè bè a fonn mwen pral swe echalòt ok yn fwa echalòt la echalòt la se sa nou posede ayiti a tou ok yn fwa ke echalòt la byen swe li pa gen koulè la li sèlman swe mwen mouye mouye se le tèm an kwizin avèk diven mwen mete yon tas de vin. Avan kel redwi, mwen mete on ti ten ladan. Ok. Le prensip, un prensip de tout sa nap fè avèk du vin fòl toujou redwi a mwatye. Kounya du vin an redwi a mwatye, kounya gad. Mwen depoze moun lan ladanl tout swit. Mwen mete on ti pèsi ache. Epi gad sa, gade sa m pral fè. Mwen depoze kouvèti a sou li, epi de tanzantan m pral vini m brase l kòm sa. Epi m kite l bouyi la. Ok? Nòmalman, 5 a 7 minit se prè la. Ok? Ok. Met yon ti lay, tande m te bliye mete lay la. Ok? Lè m te mete. Pèsi a menm kote a m te dwe mete yon ti kiyè lay ok m te bliye men se pa grav m gentan sonje. Ok la sa fè omwen 4 5 minit la ok tiens waw eske nou wè tout gentan ouvè la kounya se sa k yon moun ok. Wana 44 èske ou wè sa se yon ti fwi dmè se pa fè non ma bèl bon se deja fè la wè tu vwa tout ouvè tout ouvè kounya la ou menm lèl randu la nou menm ti kreyòl nou wa sonje m te di nou map itilize pwodui kem konn abitye itilize yo gade la la mwen mete yon ti yon ti yon ti bagay la sa la se piman bouk nou konn manje a konnya mwen menm mwen retire tout grenn yo Epi m pran po a. Paske po a li vreman bon. Li menm li se youn nan bagay yo mete nan kajen e paprika boukou. Ok. Konn a pou l banm selman ti gou sa mal chache. Wa sonje m pa mete sel. E vwala. M pa mete sel, ryen. Si tout fwa ou menm ou ta bezwen mete yon ti krem 35 pou san. Wana 44 mwen konnen se Montreal ou ye wap jwenn li. Konnya se la konnya ou mete yon 3 ti kiyè 3 kiyè ou byen 4 kiyè de krèm 35 pousan se alisinan ok se trè trè bon ok la se prè la m fèmenl e vwala sa se yon premye men gad gad m m se bon ok m pa mete sèl m pa mete anyen Moun ki pa konnen yo sa pa manje hein. Mwen pa mete sèl ladan, jeneralman nòmalman li sipoze gen ase de sèl ladan paske diven ou mete a lap bal di gou plis li menm osi. Kounye a tout swit mwen annik vide l nan yon bòl. Mwen mete bè. Mwen mete omwen, map mete omwen 3 kiyè de bè. Poukisa map mete 3 kiyè de bè la? Paske mwen pwal itilize lèt ki pou fè krèm pou mwen, ok. Yn fwa ke bè a byen fonn, mwen pwal fè revenir les oignons. Ok yn fwa ke onyon an byen vni pa kolore la mwen mete lay ladan m mete yon kiyè de lay dè ke m fin mete lay la m pa menm bezwen tann ni kwak se swa mwen mete kalmar la ladan si tout fwa mwen te koupe l pli peti se la menm choz osi si tout fwa se te yon kalmar fre sa orait ete la menm choz osi. Ok apre yon 5 minit de kison konsa kounye a met yon ti sèl met yon ti pwav hein. Ok kòm rive yon ti 8 9 minit konsa mwen met yon ti farin ladan ok poukisa m pral met yon ti farin se pa pou ryen paske m bezwen yon ti sòs ok mete jan yon ti kiyè de farin la la m randi a 7 minit de kison la ok tout swit. Mwen mete yon tas de blende ladan. Men ou gen dwa mete du vin blanc. Ou gen dwa mete rhum babankou. Et voilà. Mwen mete yon ti tomate ladan. Men ou ka mete sa w vle hein. Mwen mete menm ti branch piman mwen, po piman m lan ou konnen m te mete talè a. Yon ti po piman kreyòl la mwen mete ladan. Et voilà. Konna la map ajiste gou a. Konna m pral gade. Ou konnen se yon fri de mer li ye. Konna l gen dwa te gen sèl. Konna m pral goute l paske l te konjle. Tout pwodui konjle depi nap kuit yo avan nou kuit yo premye choz a fè se pati l fin kite l byen komanse kuit epi pou n goute l pou n wè si l pap manke sèl ok. Mete yon ti sèl ladan. E mwen mete pwav ankò. Nou sonje m te mete bokou de bè Mwen mete yon ti onyon wouj sure. Mwen mete pwav. Yn fwa onyon an byen sure. Sa se bannann. Bannann planten, bannann nou gen posede nan peyi nou, bannann planten, bannann odinè. Epi sa se avèk pòmdetè, avèk. patat jon kounya la mwen metel nan onyon an mwen te blanchil ou pa kuit li okonplè non tout moun kap swiv mwen yo nou gentan konnen kèske sa vle di blanchi blanchi se pati legum nan oubyen manje a a lo fwad osito kil fin bouyi ou lese 5 a 7 minit epi ou arete kuison an epi vwala epi mete yon ti pwavron. Mwen mete yon ti sèl. Ok. Epi mwen mete yon ti pèsi la desi. E a la tout fen. Mwen mete yon ti bouke de pina. Ok. Waw. Kon a tout suit mwen arete dife a. Paske m pa vle epina a kuit la. Mwen senpleman e bezwen epina la sezi. E mentnan, mwen pral monte yon asyèt pou nou. Waww! Ok, mwen tou rete nan kuizinèt la pou mwen fè ti montaj la pou nou, ok? E mentnan, mwen vini avèk kalmar la, mwen depoze toutotou de li. E vwala. E vwala. Sa se yon asyèt de kalmar ok. Yon asyèt de kalmar avèk kizin kreyòl aktyalize. Sa vle di mwen pran yon yon seri de pwodui ki pa ki pa vo bokou dajan. Pa egzanp ou pran kan ou pran yon patat sa koute pa bokou dajan. Kan ou pran bannann nan tou l pa koute anpil kòb men mwen mete yo an valè avèk yon kalmar e vwala. Mère pou nou la ankò konn a li menm lap on krevèt ok. Vwala sa se yon asyèt de krevèt de kizin kreyòl aktyalize. Ryen de. Rien de spécial, pas beaucoup d'argent et puis c'est très bon et c'est excellent. Tout moun ki konn fè manje la, jis an gadan, jis pandan wap gade koulè sa la ou gentan wèl paka pa bon ok. Et voilà, mwen fè krevèt pou nou avèk an vrèman an cuisine actualisé et puis mwen fè calmar la aussi surtout pou nou. Mèsi hein Juana, mwen diw mèsi.